Pwofesi 21 desanm 2022 Jodi a se dènye jou premye minis Ariel Henry nan tèt peyi Dayiti. Si l pa ale ki sa ki pral pase l? Frèzesè byeneme ou pral tande deklarasyon pwofetès la. Kale bouda, se yon bandi ki fè pati de baz Ti Lapli. Misye ki kite Gran Ravin, ki travèse li debake nan Ti Rivyè, l al kale mounda l sou popilasyon an. Lè l rive la, li wè sa pa ase, li di fò m antre nan nip pou m al fè moun nip konnen kiyès ki kale mounda. Ebyen frères et sœurs bien-aimés, nou konnen nan zòn sila a, Komisè Muscadin ki pa nan tete lang ak bandi, ki pa manje anyen ki frèt quand il s'agit de bandi. Rive misyè rive nan Nip, pandan l'ap desann kanson l' pou l' kale dèyè l' sou popilasyon an, m' pa kache di w' Komisè Muscadin plapla dèyè misye. Ou pral wè imaj e ou pral tande deklarasyon komisè a kòman l fè depoze lapat sou li ou mèt rete la. Frè e sè byeneme se avèk anpil tristès m ap anonse w peyi Kanada di l desu. Li desu de dirijan ayisyen yo l regrèt. Nou raple nou nan jou pase yo la a, peyi sila a te voye yon delegasyon nan peyi Dayiti, nan tèt delegasyon sa a ki te genyen anbasadè Bob Rae. Ebyen, rive yo rive nan peyi Dayiti yo te rankontre ansanm avèk anpil moun ki fè pati de politik peyi a, gwo elit, nèg k ap chèche solisyon pou kriz la. Ebyen anbasadè a di l sezi wè tout aktè politik peyi Dayiti yo, menm yon plan sekirite defini yo pa genyen, e tandiske yo ap batay pou retire peyi nan kriz, tout moun bezwen al dirije. Pèp ayisyen, ou pral jwenn detay. Si tout fwa ou gen yon kay, ou pa ka bay eksplikasyon, se pa kado yo te fè ou kado kay sa a, lajan w achte kay la, ou pa ka di ki kote ou jwenn lajan an, ki sa w ye, Ou son vòlè. Ebyen frè se sè byen eme genyen ULCC ki te odisyone ansyen DG dwan nan ki se Romel Bell. Frè se sè byen eme nan yon ti tan tou piti nèg sa gon kantite byen nan peyi dayiti li paka bay eksplikasyon. Ebyen sa w tande a ULCC pral depoze sele sou byen sa yo, jele kont e non sèlman sa tou, sezi byen madanm mesye Romel Bell, ou pral jwenn plis detay. Dcpj arive mete anba kòd 2 sispèk nan asasina Prezidan Jovenel Moïse, pami yo yon enspektè divizyonè Lè ke dcpj debake lakay li, yo jwenn 3 pèmi dam ki sou non John Joel Joseph, aktyèlman la a ki nan prizon nan peyi Lèzetazini pou patisipasyon l nan asasina prezidan. Pèp ayisyen mwen envite w rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo se zanmi pa w Fouco. Yè nou te gen chans prezante w yon ti kont e kont sa ki se te Po m kouvri grenn mwen e grenn mwen kouvri bwa m. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se zepi mayi. Ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen, Dife San Flanm. Dife San Flanm, pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Frè e sè byeneme jan ke m te anonse yo, plis pase. yon mwa, pwofesi sa a te anonse. Si Premye Minis Ariel Henry kite 21 desanm pran l nan tèt peyi a, ebyen sa k ap rive l, Antwàn nan Gonbye poko wè l. Raple w nan jou pase yo, menm pwofetès sila a te fè konnen gen gwo evènman ki pral fèt nan Kata. Jounen jodi a 21 desanm pèp ayisyen Ann reviv deklarasyon sa a e tande ki sa k pral rive Premye Minis Ariel Henry si tout fwa jounen jodi a menm li kite minui pran l nan tèt peyi a. Pwofetès silvouplè ban nou koze a. E Ariel Henry pa bliye mesaj kem te ba ou an, 21 desanm pa gen dwa pran w sou pouvwa silvouplè. E ou konnen ke 21 desanm pa gen dwa pran ou sou pouvwa. Oh. E map pale avò Ariel Henry, ou pral li nan Ezayi 29 ke misyon ou fini li akonpli. Ou dwe bay peyi a yon chans pou l libere, ou dwe bay lajenès e m vle fè tout granmoun ki nan dirije peyi an manda yo fini. Talè talè pèp ayisyen kite m di nou yon bagay. Jan nasyon sa fè konbèlann konsa. Non nou son nasyon konbèlann pèp ayisyen. Atò Ariel ki nan labib la a? E Ariel sa a? Banm yon ti limyè. Sa vle di si tout fwa yon Moïse monte tèt peyi a nap fè konnen ebyen Moïse pat rantre kanaran menm jan avèk Jovenel Moïse oh drôle de coïncidence. Donk. Gen moun kap wè men li menm li pap wè. Donk an se sans Ariel ki nan la bib la se menm sa Ariel Henry sa ki nan tèt peyi a. A la traka pou lave kay tè papa. Men ou di manda Ariel fini 21 desanb pat sipoze pranl men jodi a l 21 kisa kap rive l menm. Kounya se la jenès ki chwazi pou Ayiti. Manda nou fini e si nou pa tande minis yo, gen yon minis e minis e afè e Minis kilti lan, yo ban mwen mesaj pou m ba li. E dam sa yo di ke li gen pou l rann san Minis kilti lan, paske li asepte siyen de papye, m pa konnen non li, se yon dam yo rale vizaj li ban mwen, yo di Minis kilti lan, e ke m pa ka jwenn nimewo telefòn li pou m ba l mesaj lan, men m oblije pase l atravè E radio. Tout moun ki siyen pou blan antre nan peyi a, san te kache, si w pa repanti pou mande padon, pou mande pèp la, pran mikwo pou mande pèp la padon, paske w konnen pte sa a li pa pou blan ankò, l pa pou ameriken ankò. Hee! A bon! Ala traka pou lave kay tè nan peyi sila! Kite m eksplike w on bagay. Tè te pou ameriken? M pa t konn sa non. Tè a te janm pou ameriken? M pat konnen te pou ameriken paske m konnen ameriken gen tè pa yo. Si tè a pa pou ameriken ankò men kot lè ayisyen te rete yo menm? M poko janm sezi konsa se kwa listwa dan listwa dayiti pèp ayisyen? Ala traka papa! Frères et sœurs bien aimés ebyen ma soeur bon ban nou ti detay non kisa kap rive oligak yo menm paske ou paka chita la wap pwononse sou lòt epi gon seri de gwo babin kap toupizi kap devore peyi a ou pa janm di nou anyen sa kap rive yo menm. Ya Amen Alelouya Alelouya Alelouya Alelouya Amen Alelouya. Ayibobo Ayibobo Ayibobo Amen wi Alelouya Ayibobo. Hey! Kisa w wè pou oligak yo ma sè? Ayisyen sa w ko wè? Alelouya! Ayisyen sa w ko wè? Amen! Alelouya! Ayisyen sa w ko wè? Hey! Ayisyen sa w ko wè? Sa w ko wè? Sa w ko wè? Hey! Hey! Hey! Bondye papa o! Men yo komanse sanksyone yo wi. Pa non non, ou twòp twòp detay. Di lespri a la pou yon pita. Men di nou sa w wè, ki mesaj ou pote, sa w wè pou yo. Anpil grane pral tonbe amen alelouya anpil opozisyon pral tonbe amen alelouya anpil moun ki nan pati dirijan jovenel lois jovenel moïse la pral tonbe alelouya amen map di nou yon bagay pè yo Adonay te voye di nou pa fè mach imakile nou pat tande anpil pè pral mouri trè byento la anpil mè pral mouri anpil bouzwa pral mouri alelouya ann di a pèd preparew amen alelouya hehehe. Ah bon? Sak pral pase a pèd? Sal fè menm? Prepare nou remet tout kob yo remet yo remet yo e depose le zam amen alelouya amen alelouya. Pèp ayisyen nou tande men ok humm antouka sak gen zòrèy pou tande tande bagay yo pap dous non nan jou kap vini yo la Kote aviol minis planifika minis planifikasyon an silvouplè sa le senyè te voyew planifye sou latè a ban nou ti limyè de li pase nou wè dam nan li menm li bay li fè misyonl li fè mesaj pase ou menm kisak te lakòz ke misyon bondye te baw pou ayiti a pat ka reyalize. Sa ta grav si yon jou pou m ta mouri, pou m ta monte nan syèl la, pou m gade Bondye nan je, pou m ta di l ke misyon l te voye m fè a, ke m pa ranpli l. Ki misyon sa a? La mission de changer ce pays. Hey! Pou w di lesyèl okouran de sa mesye ap eksplike la a? Ala ti peyi gade visye mesye. Ala ti peyi gade chat de pye. Peyi eskomantè se peyi dayiti. Medam matmwazèl se mesye ebyen eh fòm fè ou konnen nan jou pase yo peyi lèzetazini damerik anonse yo pran sanksyon kont Romel Bell ansyen deje dwàn yo. Sanksyon yo pran kont li se paske li nan kòripsyon e ou kapab raple ou dosye sa a avan te kòmanse fè skandal nan peyi Dayiti e direktè a te menm tonbe nan mawon lè direktè adjwen an vin pase nan plas li yo kidnape l pandan yon bèl bout tan. ULCC te menm debake nan biwo al chèche dokiman. Yo te ale ansanm avèk yon bwat chaje ansanm avèk dosye. Ebyen frè se sè byeneme sa ki pral pase nan dosye ya? Romel Bell odisyone devan ULCC. Lè l rive devan ULCC, sou deklarasyon patrimwàn li, mesye sa byen l tèlman ogmante yon sèl kou, on dirè se istwa Jezi, 5 ti pen 2 ti pwason je me rappelle 5 ti pen 2 ti pwason 5 pwason 2 ti pen nou konprann donk nou raple nou jezi te bay plis pase 12 mil moun manje donk nou raple nou pèp ayisyen pandan jezi tap preche li te bay dè milye de moun manje san konte fanm ak ti moun ebyen se konsa nan yon ti kras tan Byen Romel Bell pral ogmante. Rive l rive devan ULCC, li pa ka bay eksplikasyon ki kote lajan yo soti, l achte agoch, l achte adwat, li gen pil sòm sou kanè li, li pa ka bay eksplikasyon. Donk, frè e sè byeneme, ULCC pral pran desizyon pou ke yo jele kont e sezi byen ti konpè a. E koze a pa fini la, genyen madanm ni ki se Ana Dorvil. ULCC otorize pou jele kont madanm tou pou sezi byen. Tèlman misye genyen de byen l pa ka bay eksplikasyon ki kote l fè lajan. Frè se sè byen eme de fwa mwen konn ap tande temwanyaj yon seri de dwanye. Ou wè si tout fwa lajistis nan peyi dayiti e pa sak la non donk lè nou resi gen lajistis. Donk. Lè nou gen lajistis nan peyi Dayiti, lajistis ta di yo ap fon odit sou tout dwanye k ap travay nan dwàn yo pèp ayisyen, m pa kache di w 98 pousan anba kòd. Gon seri de nèg a fanm m konn ap tande deklarasyon yo k ap travay nan dwàn, yo fè w konnen se sèlman 6 mwa m bezwen w pou m travay. Sèlman 6 grenn mwa yo bezwen pou yo travay nan dwàn nan. Pase la gen anpil anpil lajan pèp ayisyen. E se jan de dwanye sa yo, lè w tande gon machin ki vini ki plen zam, plen bal, yo gentan resevwa lajan yo depi anlè, Yo just gade non, pase men sou li konsa konsa, epi yo di l ale, li pase. Donk peyi a wè ki gangsterize nan nivo sa pèp ayisyen, dwanye yo yo konplis. Depi yo fin fè lajan yo a, kite mele yo. Men yo bliye, se menm zam ak bal sa yo, yo kite pase, Demen si Dye ve, yo pral plenyen, Woy! Gen kidnapè! Woy! Konnen l ap vini, l mouri! Peyi a, nou tout pral nan manifestasyon kont lensekirite, vle pa vle fò w la li. Ala kote nou bay, ala kote bay moun sanwont mesye se peyi Dayiti. Èske w konprann pèp ayisyen? Dèfwa w konn ap tande deklarasyon yon seri de dwanye k ap di w konsa, Kèt mesye, semèn sa pa gen bras non. Lè l di w semèn sa pa gen bras l ap di w pou pi piti chak semèn li konn soti a senkant mil goud, swasant mil goud, san mil goud. Li konn ap soti chak semèn. Lajan sa ki kote w fè l? Se nan kontrebann wi, kite pil bal, kite zam pase wi pèp ayisyen. E nan sa lajan fèt wi. Vòlè machin moun, vòlè bagay moun anndan. Se nan sa wi lajan fèt. Apre se yo menm ankò ki pral plenyen kont ensekirite. Èske w konprann bagay yo? Donk, nèg la fenk gen si mwa ladwàn, ou wè l gentan fè kay, li gen kat machin, li gen senk ti fanm sou katye a, kot w ap travay? E tandiske Leta peye w 20 a 30 mil goud chak mwa. De 20 a 30 mil goud wap touche. Epi nan 6 mwa ou gentan konstwi yon kay, ou gentan gen 4 machin kote ou jwenn lajan sa a? Donk frè e sè byeneme, si yon ajan dwanye ap fè bè konsa m pa bezwen di w pou direktè a, m pa bezwen di w pou Romel Bell. Nan 3 zan ankò l te ka achte 4 depatman nan peyi Dayiti, si Ayiti deside vann depatman l yo. Eske w konprann bagay yo? Se, eske w konprann nan ki nivo kòripsyon an rive? Donk, medam, matmwazèl e mesye, si ke lajistis deside foure bouch nan koze sa tout bon vre, 98 pou 100 ajan dwanye ap anba kòd paske gon seri de byen yo genyen, yo p ap ka pwouve yo, men ki kote yo fè lajan yo t achte yo. Ou konstwi yon kay nan 3 mwa, tandiske w ap touche 20 mil goud. Apre sa se menm moun sa ankò kap nan manifestasyon kap di w leta mechan. Hum! Ala traka pou lave kay tè. Si n pran pale de pwoblèm peyi sa, m pa kache di w, apre midi a ap twò piti. Frèz e sè byeneme, ou kapab raple w nan jou pase yo, peyi Kanada te voye yon delegasyon nan peyi Dayiti. Nan tèt delegasyon sa te genyen anbasadè Bob Rae. Ebyen, fò m di w delegasyon an te gen chans vizite L'ONU nan peyi Dayiti. E, frè e sè byeneme, imedyatman moun yo kite peyi Dayiti, rapidman, Kanada ranfòse anbasad li nan peyi Dayiti. Bob Rae ki pase yon bèl sejou nan peyi a, ki te gen chans rankontre ansanm avèk divès dirijan politik ayisyen pou ke yo te kapab pale otou de kriz la, Bob Rae di l desi, li regrèt, li pa konprann anyen, li flou nan kriz peyi Dayiti. Donk, li desi pa atitid politisyen ayisyen yo, pa rapò ansanm avèk jesyon kriz la. Se vre nou tout ap pale de kriz men quand il s'agit de chita pou ke nou mete tèt ansanm pou jwenn konsansis pou n soti nan kriz, pa gen bagay konsa. Donk li menm, antanke anvwaye espesyal, sa w tande a, li vrèman confused, li desu, dirijan yo li pa konprann sa yo ap fè. E frèz e sè byeneme diplomat la fè konnen, mesye sa yo tout la sent jounen kap fè jimnastik, mastibasyon politik, yo pa gen okenn plan defini. Donk li vreman regrèt, mesye yo pa gen okenn plan sekirite ki defini vreman. Yo la nan peyi dayiti, yo ap monte desann, yo ap mache nan kominote entènasyonal, yo ap mande tout kote men yo pa gen plan vreman. Bon, kote plan Youri a? Te kwè Youri te gon plan sekirite. Sa vle di menm sa pa bon tou anbasadè. Ann te tcheke Youri, Youri gen plan sekirite pou lepe. Ala kote nèg yo blofè papa. Ala kote nèg yo grenn senk papa se peyi Dayiti. Kounya la, tèlman pa gen moun, tèlman peyi a son savann, tèlman pa gen anyen k rete, menm anbasadè a debake l di w li vini l wont, li desi pa dirijan yo. konpòtman yo nan kriz la l pa ka konprann yo, yo pa gon plan, sa vle di se vin yo vin yo chita yo ap tann blan kap met nan bòl yo, èske w konprann pèp ayisyen? Lè w panse mesye sa yo k anlè a tout lasent jounen kap monte desann pale fransè se plan yo genyen s on bagay yo pral fè kalezon yon nou tann sòs tande, kalezon yon nou tann sòs. Ay pou mesye yo menm se tann yo ap tann yon moun ki pou vin dirije yo. Se tann yo ap tann yon moun ki pou pase yo lòd, pase yo pa gen okenn plan pou peyi, se batay yo ap batay sèlman pou yo gen yon pouvwa nan men yo, pou yo gen tit pou yo vòlè apre sa anyen ankò. E se pa jounen jodi a m ap di nou sa paske m ap raple m lè Jovenel Moïse te la, Mesye opozisyon yo, spesyalman Nenel Cassy, imedyatman nou fin voye Jovenel Moïse ale, lè sa nou prale chita pou nou monte yon gouvènman, men se kwa listwa? Si ou di ou se opoze wap batay, ou pa ka di m se lè w fin fè tèl bagay lè sa w pral planifye pou w jwenn yon gouvènman, sa sa vle di? Sa sa vle di, se yon peyi se pou savann. Se pa menm jan andedan fanmiw gade non tout moun antre fè sa yo vle son savann son bòdèl peyi a pon bòdèl menm jan lavi nou. Donk anpil mesye yo nap rele dirijan menm jan lavi yo son bòdèl la yo konsidere peyi a konsa. Nou pa ka pran moun sa yo pou nap di mete dirije nou pap ka ap swiv moun sa yo sou pretèks yo ap manifeste pou chanjman. Pase lavi moun sa yo deja son bòdèl ou pa ka leve peyi ou lage nan men yo pèp ayisyen. Donk, yo fè vi yo ap manifeste, vi n ap kraze, vi n ap gangsterize, jounen jodi a n rive nan yon kafou, yon prezidan fin asasine, tanzantan y ap voye yon delegasyon anvwaye spesyal pou vin chita ansanm avèk moun ki fè pati de klas politik, sektè prive, etsetera. Lè yo vini yo ap gad, n ap gade yo tout nan je, n ap di yo konsa, wi ebyen nou la n ap tann, nou menm nou prè epi nou youn pa gon plan vrèman. Nou pa gon plan sekirite defini pou nou di men kisa nou vle pou peyi nou, se tann n ap tann. Eske moun sa yo nou ka kontinye swiv yo pèp ayisyen? Nou ka kontinye ap rele yo lidè? Ebyen frè e sè byeneme, Kanada di li menm li p ap vini Nan dosye entèvansyon militè, si tout fwa pa gen yon konsansis antre pwotagonis yo. Si ke pa gen yon konsansis ki jwenn pou entèvansyon militè, Kanada pap entèvni. Atò pou nou peyi mesye, menm yon vye plan sekirite nèg yo pa ka fè. Menm yon vye plan defini yo pa genyen. Men tout kare gagann yo, yo ap vale neg gòj yo pèp ayisyen, yo ap tann pouvwa epi yo pral pyafe, yo pral rich sou do nou epi sa w tande a, peyi de jou an jou l ap rantre nan twou pi plis. Jounen jodi a menm, medam matmwazèl e mesye, jan sa te anonse depi divès jou, konsèy sekirite loni an ap genyen pou l reyini sou sitiyasyon peyi dayiti. Reyinyon sila a ap gen pou baze sou 2 gran aks. Premyeman, se sou dosye entèvansyon militè a e dezyèmman tou, se sou ansanb de sanksyon yo pran kont moun k ap finanse gang nan peyi Dayiti. Men, frèzesè byeneme, pou dosye entèvansyon militè a, Se pa jounen jodi a l ap pale nan peyi Dayiti. Se depi nan mwa jiyè dosye sa a kòmanse pale. E ou konnen Repiblik Dominikèn, nan yon moman nou te menm panse se pòt pawòl peyi Dayiti, puiske Prezidan Abinader, Minis Afè Etranje an Repiblik Dominikèn, Yo te trè trè cho devan bann nan pou yo ap mande entèvansyon militè, yo ap mande Loni, Ayiti pa ka reziste ankò, degaje nou prese prese voye yon entèvansyon militè. Donk jounen jodi a moun sa yo k ap mande entèvansyon militè pou peyi Dayiti, nou kapab raple nou sa ki te pase an 1937 pèp ayisyen. An 1937, anviwon 30 mil ayisyen te asasine, pa militè dominiken yo, e kiyès ki te dèyè krim sa a, dèyè jenosid sa a, nou te kapab di, se ansyen prezidan Rafayèl Twouyo. Donk, frè e sè byeneme, jounen jodi a, ou genyen prezidan Repiblik Dominikèn nan ki se orijin libanè, menm jan ansanm avèk yon bann libanè nan peyi Dayiti k ap souse, k ap tete, k ap dechèpiye. Donk, jounen jodi a, pa rapò avèk sa peyi Dayiti ap konnen, apre yo fin gangsterize peyi a, Yo santi enterè yo menase, yo santi vi yo menase, yo santi jan popilasyon an ap avanse la a, yo ka rive sou yo, yo pa santi yo an sekirite, donk, ki sa yo fè, yo fin cho, yo bezwen entèvansyon militè. Donk, frè se sè byeneme, pa bò isit, nou toujou di l, aprè plis pase 10 misyon Loni fè nan peyi Dayiti, peyi a gangsterize pi rèd, bagay la vin pi konplike, Donk jounen jodi a, pou peyi Dayiti, li ta pi enpòtan pou ke nou jwenn yon asistans teknik. Lè m di asistans teknik, se ede lapolis ansanm avèk lame Dayiti jwenn zam ansanm avèk bon jan ekipman pou mete lapolis kanpe sou de pye l. E frèzesè byeneme, fòk mwen di w klè, de enstitisyon sa yo, yo kapab mete sekirite nan peyi a. S on kesyon de konfyans. son kesyon de responsabilite, onètete. Donk, malerezman nou kapab wè pa genyen sa yo, e n kapab raple nou nan jou pase yo, genyen yon kolonèl nan lame a ki te mande yon cha daso, veyikil daso, elikoptè pou ke yo kapab mete fen ansanm avèk kriminalite. Disi 2 semèn. Pèp ayisyen, m pa kache di ou, yo ta byen lwen. E menm komisè Muscadin te mande 500 polisye, pase lapolis gen anviwon 16 mil polisye, li te mande 500 polisye strong, nan 2 semenn, sa ki rele Matisan, Vilaj de Dye, Gran Ravin nan, sa plat. Kat depatman ki bloke plis pase 17 mwa a, m pa kache di w, sa pa t ap egziste ankò. Malerezman, nou pa janm deside itilize sa n genyen, nou plis ap kouri al chèche sa ke nou pa genyen. E se la a, frè e sè byeneme, mwen vle Congresswoman Sheila konprann se ke ou nan yon gran peyi. Ou nan yon gran peyi paske sekirite yon peyi pa ka depann de yon lòt peyi. Ap toujou gen ensekirite nan lòt peyi a. Ap toujou gen ensekirite nan lòt peyi a, sekirite yon peyi pa depann de yon lòt. Si ke ou nan nivo sa antan ke Ayisyen, nou konnen sa ki te pase peyi Dayiti soti 86 pou rive jiska 2004. Donk an se sans, Anbago zam sou peyi Dayiti, se pèmèt fè vwa w pase nan pi wo nivo pou wè kòman peyi etranje ki di yo se zanmi peyi Dayiti, sitou Lèzetazini, Kanada pou site sa yo sèlman, pèmèt lapolis ansanm avèk lame Dayiti, pou ke yo kapab jwenn asistans teknik, jwenn zam, jwenn ekipman pou kapab sekirize teritwa, pou nou jwenn bon jan koperasyon. Daye, zafè tanzantan ou tande anbasad te fè lapolis kado 300 jile pa bal, Taiwan te fè kado 10 epi ou la w ap gade ti jile pa bal yo rete anba gòj polisye yo. Donk, jan de betiz sa yo fò n fin ansanm ak yo. E nou kapab raple nou frèzesè byeneme, Dènye entèvansyon militè nan peyi Dayiti, an 2017, Jovenel Moise pral voye Minista ale pral mete fen ansanm avèk misyon sòlda Nasyonzini yo. Ebyen sa ki pral pase, avan menm yo te ale, gon maladi yo lage nan peyi a, kolera, sa ki ta pral lakòz plis pase 10.000 ayisyen mouri. Loni te pwomèt ke l ap dedomaje fanmi yo, jiska prezan, m pa konnen si yo dedomaje yo, se mesye yo pou n ta mande pase m pa prèske tande bagay konsa. E jounen jodi a, ankò yon lòt fwa, n ap refè fas ankò avèk sa ki rele kolera nan peyi Dayiti. Tout sa se rezilta entèvansyon militè. Malgre tout sa nou sibi, nou refize pran responsabilite nou, batay pou ke nou sekirize peyi nou. E nou kapab raple nou nan epòk Minista te nan peyi Dayiti, gen anpil timoun ki vyole, gen anpil jenn gason ansanm avèk jenn fanm. Jounen jodi a, anpil moun. Donk, moun k ap batay, ki fè pati de Kongrè ameriken an ki vle pou ke entèvansyon fèt rapid nan peyi Dayiti disi mwa janvye puiske gen anpil moun k ap mouri nan grangou, gen anpil timoun ki kenbe zam. Anpil nan timoun sa yo se pitit Minista te vire kite nan peyi Dayiti. Anpil nan timoun sa yo pèp ayisyen ki kenbe zam se pitit sòlda yo. Donk, jounen jodi a, avan menm nou mande pou yo tounen, apre tout sa yo te fin fè, tout skandal sa te fin fè nan la repiblik, ki plan? Kòman nou pral jere l? Eske apre sa, dosye bandi a pap genyen l ankò nan peyi Dayiti? Tout sa se kesyon k ap poze puiske nou pa ka kontinye ap mete abse sou klou, pran tetrasiklin pou ke, pran tetrasiklin pou pwoblèm ensekirite sa a ki nan peyi Dayiti depi 1900 jamè. E medam, matmwazèl e mesye, donk si tout fwa yo debake, sa pral fè nenpòt 12 misyon LONU nan peyi Dayiti. Se vre Kanada ansanm avèk Lèzetazini pran desizyon y ap sanksyone anpil moun ki fè pati de gang yo k ap destabilize, k ap rantre zam, k ap rantre bal. Men gon seri de moun aktyèlman la ki nan pouvwa. Raple nou de 2018, Jiska 2021, moun sa yo ki te fè pati de peyi lòk, moun sa yo ki t ap gangsterize, kanpe dèyè barikad Selik Avni, apre chak barikad ki te kanpe, kote barikad la te ye l kraze, tou gon gwoup gang ki monte la. Donk, kilè dirijan peyi sila sa yo tou ap pase pran moun sa yo ki tap monte barikad tout kote epi dèyè barikad yo, yo ap simen zam. E frèzesè byeneme, mesye sa yo ki lakòz yon total de 15 komisarya boule nan peyi Dayiti. Touye polisye, rantre nan komisarya fè dezòd pou montre ke prezidan li enpuisan. Pou montre ke prezidan sa a, li pa ka fanyen, li pa ka mete sekirite, yo ap gangsterize tout kote. E Jovenel Moïse bò kote pa l, sibi jiska 5 tantativ koudeta e alafen yo al touye l andedan chanm lakay li nan dat ki te 7 jiyè nan lane 2021. Donk, frè e sè byeneme, jounen jodi a, se vre ke yo ap pran sanksyon kont gwo towo yo, men moun Soti 2018 pou rive 2021 yo, fòk yo pase pran yo. Moun ki te di yo te fè pati de opozisyon radikal ki t ap fè masak, ki t ap gangsterize tout kote. E non sèlman sa tou, lè Kanada anonse, lè Lèzetazini anonse ke yo pran sanksyon kont yon seri de gwo toryan, donk yo jele kont, lajan sa yo pa ka kenbe yo. Se pou ke yo remèt peyi Dayiti yo. Ou kapab raple ou dosye Duvalier? Lajan Duvalier t al mete nan bank lakay yo. Jiska prezan dosye lajan sa kite gou amè nan bouch pèp ayisyen an. Pase si gon lajan ki soti nan peyi a, yon politisyen, yon òm dafè vòlè, li nan move zafè li vòlè nan peyi a, Se nan gang li fèl, se nan touye moun, se nan rantre pil zam ak bal ilegal, donk lajan sa se pou remèt gouvènman peyi a, e pa gouvènman sa non, paske gouvènman sa tou patisipe nan krim. Lè ke gon gouvèneman eli, ou remèt lajan an, epi lajan sa pral pèmèt ke yo kapab ranfòse kapasite lapolis ansanm avèk lame dayiti pou ke kapab genyen sekirite nan peyi a. Medam, matmwazèlz e mesye, ensolit nou pou jounen jodi a, oh oh. Mwen menm ki leve, epi m di, m pral achte piskèt. Achte m pral achte piskèt la, epi ou konnen se desanm. Timoun toujou gon seri de ti kibòd yo ap pwen, pwen, pwen, pwen, pwen, pwen, pwen, pwen. Yo achte. Epi gen vwazen Sony ki chita anba yon pye kokoye epi kouzen Tijan li menm li t ap jwe. Ti kibòd la pren pren pren m tande yon bagay tonbe bòk pèp ayisyen gade yon videyo. Ayy ooh ayy non sèvèl misye te ka pase nan menl wi pèp ayisyen regade videyo ankò. Ohh bagay la pa tonbe nan tèt mwen l fèm mal. Kounya la, lè m fin wè zen an, m kite koze a, m al achte piskèt la, m pral fè sezisman. Gade imaj sa pèp ayisyen. Lè m rive m mande machann nan konbyen l vann ti mamit piskèt la. Machann nan di m 200 pyas, met 2 men nan tèt. 200 pyas! Yon ti mamit piskèt pèp ayisyen. Mwen m sonje, dènye fwa m achte piskèt, gwo mamit la te vann 150 goud. E lè sa m te plenyen yo pase l te chè. Pase lè w achte yon mamit piskèt, ou rantre lakay ansanm avè l, ou pral fè l pa pòt. Ou leve nan maten byen bonè, ou pran yon pòt piskèt, Ti tèt la konn gen ròch. Ou koupe ti tèt la. Lè w fin koupe tèt la, ou mete mayi moulen w nan dlo pou pay la ka monte. Lè ke w fin koupe tèt piskèt, ou pral lave piskèt. Ou mete swa zoranj si oubyen sitwon, sa depan de sa w genyen oubyen vinèg pou w byen lave piskèt. Lè w fin lave piskèt pèp ayisyen, Lè ke ou fin fri epis, ou mete piskèt la pou l fri. Bon si w jwenn yon ti kokoye se sa nèt ou graje kokoye a, ou mete ji kokoye a. Kounye a la, ou lave mayi moulen ou byen lave, ou jete premye dlo a, epi ou pral mete yon dezyèm dlo, dlo sa a byen blan, epi sa w tande a, lè chodyè bouyi, ou mete mayi ou ladan, pandan dlo mayi a ap poze. Lè ke mayi a kòmanse ap redi sou dife pandan ke wap bat mayi a, kounye a la kote yo te mete bòl ki gen dlo mayi a, ou pral jete dlo, ou pral pran kè mayi a pou w mete nan mayi moulen an. Lè w fin mete kè mayi a nan mayi moulen an pèp ayisyen, apre yon ti tan, ou kòmanse bat li, wap bat li, piskèt la byen lage nan mayi a pèp ayisyen, yon mayi moulen blan o piskèt, ti konpran? Ou fin byen bat li, epi sa w tande a, ou bese volim dife. Apre sa w retounen w byen bat pou mayimoulen ka byen lache, byen lage. Apre sa sè mwen, ki sa w fè, ou jwenn de tranch zaboka, ou rale li ansanm avèk yon bèl asyèt mayimoulen a piskèt, Ou ouvè l ladan, ou manje, ou rann gaz, apre sa w desann anba lakou a, ou jwenn yon ti rès sik, ou koupe de zorany si, ou lage nan ti dlo sikre a ou bwè. Lè w fin bwè li, ou benyen, valiz ou nan do w, lekòl. Pandan w nan wout la w ap mache, w ap mande, kòman malere fè viv, kòman gran nèg fè mouri, paske w santi je w red ou plen. Alèkile frè e sè byeneme m rive nan mache a m wè ti mamit piskèt 200 pyas m di silvouplè m pap achte m poko janm sezi konsa peyi a fini Frè e sè byeneme jan ke m te anonse w genyen kale bounda kale bounda se yon bandi ki t ap evolye nan baz ti lapli selon deklarasyon moun ti rivyè misye ki debake nan ti rivyè l vin kale bounda l sou pèp la Nan kale mouda kale bouda lap kale moudal sou pèp la anba je lapolis lapolis paka fè way misye di bon si m ka desann ti rivyè latibonit m fon aksyon konsa kisak rete m kisak fè m paka rantre nan gran sid spesyalman nan blòk miskaden pou m al fè l wè kòman nèg kale mouda sou chèf ebyen frèz e sè byeneme misye kap mache gaspiye moun epi sa w tande a li deside rantre nan nip. Rantre l rantre nan Nip, lè l rive nan Miragwàn, l ap desann kanson l pou l kale bounda l sou pèp la. Ebyen frèzesè byeneme, se anba men komisè Muscadin l al tonbe. Lè m di w sa komisè a jere l. Ann tande odyo sa ansanm, konsa ou va konprann kòman komisè a te arive depoze lapat sou bandi, kale bounda, epi sa w tande a, li kale bounda l. An nou swiv. Ok komisè Muscadin jodi a la ke anviron 2 zè 30 m aprann ke ou arete yon sèten 2 kale bouda ke popilasyon nan ti rivyè de nip denonse kòm gang ki patisi ki fè pati gang ti lapli ki nan pòtoprens kisa ou ka di nou de arestasyon sa ou fè jodi a? E li pa yon sèten pèsòn e kale bouda se youn nan manm gang du kote de lapèn. k ap evolye tou pre Lakwafin, dèyè do otèl Lakolonb. Nèg sa yo se de bandi, se de asasen notwa. An menm tan tou, menm kale bouda sa tou li asosye l avèk nèg gang Matisan yo. Kote ke di kote de Ti Rivyè, se li msye ki pouse nan men nèg yo pou voye lajan ale. Se misye ti a yo fè yon machin pou ou. Se misye pou bay lajan an. Epi pou yo voye machin nan vin jwenn ou. Donk misye denonse e dekriye ba popilasyon an. E a mèt repriz pou nou pran misye nou paka pran l. Bon jounen jodi a la nou oblije met tout pye n atè. E nou fini pa ale misye. Ok komisè, kòm nou nan fen dane, sa vle di nan mwa desanm, nou konnen ke gen bal ki ka fèt nan depatman Nip, gen lòt aktivite ki ka fèt. Kòm komisè gouvèneman ki toujou ap trake bandi, ki mesaj ou ka voye bay popilasyon Nip lan kap gen pou desann ou sinon moute n pa konnen kote yap sòti pou vini nan fèt fen dane nan depatman Nip? Mwen di yo vin trip, vin enjoy ak ti fanm yo, vin bwè, vin bwè lajan yo, vin pran plezi yo, e vin nan kay. Kanta ti mesye bandi yo, kanta ti mesye asasen yo ki panse yo kapab travèse Judikson e ki kapab vin loje nan Judikson nan se pou malè yo. E m di l, m ap toujou di l, nèg lan ap mete yo simitè pou kèlkeswa nèg kap tiye moun, kap vòlè, kap fè kidnapin, kap fè dezas nan sosyete a. M di e m kanpe dèyè l. Ok, komisè se te yon plezi pou n te pale avè w apremidi a. Nou kwè si gen yon lòt bagay ankò, n ap kontinye rele w pou n ka jwenn plis enfòmasyon. Mèsi. Mèsi, bòn jounen. Bye bye, thank you, thank you. Vwala, medam, matmwazèl e mesye, nou kapab di se fini pou Kalemunda. Kite ti mo pa ou pou li. Kite ti mo pa ou pou li nan kòmantè a. Li pap ka kale mounda sou moun ankò. Se dènye fwa nap wè kale mounda. Frèzesè byeneme nan sa ki gen awè ansanm avèk sekirite toujou nan peyi Dayiti, lapolis nasyonal afime jan ke wap gade imaj sa la a, nan kad komisyon Wogatwa Jij Waltè Vòltè ki sou dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse, dcpj mare kou krab 2 endividi, mesye sa yo, pou enplikasyon prezime yo nan asasina Prezidan Jovenel Moïse. Youn nan endividi sa yo rele Miradieu Faustin, ex militè e chèf sekirite yon antrepriz komèsyal, e gen yon lòt ki rele Emmanuel Louis, misye se enspektè divizyonè polis afekte nan komisarya Dèlma. Lè ke John Joël Joseph ansanm avèk Vitelòm ta pral tcheke machin pou yo t al touye prezidan, misye te la tou, selon sa ki ekri nan rapò dcpj an. Donk frè se sè byeneme aprè dcpj fin depoze la pat sou Emmanuel ui yo ale la kay enspektè divizyonè a lè yo rive yo jwenn 3 pèmi pò dam ki sou non John Joël Joseph sè kwa listwa pèmi pò dam John Joel Joseph, kay enspektè polis la. Ou kapab raple w, John Joel Joseph sa a, aktyèlman la a, li nan prizon nan peyi Lèzetazini pou patisipasyon l tou nan asasina Prezidan Jovenel Moïse. E m ap raple w, genyen 11 lòt polisye, jiskaprezan dcpj ap chèche yo nan dosye sa a, aprè manda jij Walter Voltaire, te fin mete dèyè yo. Donk dcpj nou ta renmen konnen tou, kòm etan done genyen 2 paj nan rapò, nan premye tranch rapò a ki pèdi, ki pale de finansman, nou ta renmen konnen ki lè tou w ap mete manda dèyè moun ki finanse asasina prezidan, e m paka konprann prèske chak dimanch m wè pastè Bataille fin fou li nan live lap preche la gras la benediksyon lap priye pou Ayiti epi dat sa nou poko al chèche l pou l al priye nan dcpj sou dosye asasina Jovenel Moïse dcpj silvouplè pran responsabilite se ekstrèmeman enpòtan. Frè se sè byen eme map diw byen vini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete. Ou pa konn toujou tande nou les ayisyen nap fè deklarasyon sa, leta pa pran responsabilite l leta demisyone. Nou toujou tande popilasyon an ap di koze sa. Leta demisyone, leta demisyone. Men eske yon jou nan lavi w ou leve ou gade tèt ou nan miwa pou di, kisa k lakòz leta demisyone? Jounen jodi a li enpòtan pou ke ou konprann dosye sa. Lè yon sitwayen kanpe l di leta demisyone, se paske li menm li pa santi ke l demisyone anvan leta. Paske kiyès ki vin fè leta a? Se mwen menm ansanm avè w. Donk si ke yo pa t leve nou ansanm avèk responsabilite, m pa kab di leta demisyone. E si ke ou menm antanke sitwayen ou wè bagay yo ou di leta demisyone se paske ou te gentan demisyone deja de responsabilite ou pa rapò ansanm avèk leta. Paske nan peyi dayiti lè m di w demisyone a se tout moun nèt ki demisyone, paran demisyone, e lekòl yo Responsab yo yo demisyone, legliz demisyone, pastè, vodouyizan, òm dafè tout moun nèt demisyone. E sektè prive nan peyi dayiti, m ap klè ansanm avè w se ke Ayiti se machandiz yo men se pa biznis yo. Fò n konprann lè ke ou se biznis on moun, Men ou pa machandiz li. Donk, Ayiti li menm se machandiz sektè prive a, men l pa biznis sektè prive a. Paske lè w bon, lè ke w gon biznis, w ap batay pou pran swen l, pou kenbe w standa. Men lè s on machandiz w ap just pase l ou fini. Donk peyi Dayiti s on machandiz Pou sektè prive a men se pa biznis yo. Donk frè se sè byen eme nou kapab wè anvan pale gan pil nèg ki soti pran lari yo di w yo pral manifeste. Pandan ke w pral manifeste gan pil bagay ki konn boule kraze, koupe tèt, boule kay nou toujou ap fè jan de deklarasyon sa yo. Men souvan gon seri de bagay nou pèdi lakay nou ki plis pase sa n ap kraze chak jou yo. Donk si ke lè ke w fin mete dife nan bilding ou wè ki kantite enpak sa fè sou ou aprè ou di kèt kisa k te pran m, gade valè bagay m pèdi l te ka itil. Ebyen pandan w ap leve w pral nan manifestasyon sa yo w pral kraze w ap brize a, gon seri de bagay w ap pèdi lakay ou san w pa rann kont. E ki koute pi chè pase sa w wè k boule devan w nan. E se kisa l ye pèp ayisyen se responsabilite pèsonèl. Donk, medam, matmwazèl e mesye, sitwayen yo dabò nan peyi a, yo pa pran responsabilite yo. E se sa k fè ou wè nou vin genyen mòd de leta sa a. M ap klè ansanm avè ou, lè ke gon moun ki pa pran responsabilite pèsonèl li, li chita l fè 10 pitit pou 15 papa. 10 pitit pou 15 papa. W ap mande m kòman sa fè fèt? Gen de moun ki gon pitit. Pye a bon papa, tèt la bon papa, zòrèy la bon papa. Li fè 10 pitit pou 15 papa. Tout 10 pitit sa yo nan men l. Apre sa se li menm k ap di w anmwey, Leta pa fè anyen pou mwen, Leta pa dis, Leta pa dat, Leta pa agoch. Men èske se Leta ki te ansent ou madam? Èske se Leta k te ap fè hi-ay, hi-ay li dous papi mete pou mwen? Eske se leta ki te foure w anba yon moun? Non. E dèfwa gon seri de moun ki echwe tou, pa rapò ansanm de desizyon yo konn pran, pa rapò ansanm de chwa yo konn fè. E lè yo fin fè chwa sa, ki sa k pase, lè yo echwe, yo di w se leta k lakoz. Men se kwa listwa? Donk, ou toujou tande, Moun nap rele lidè nan peyi dayiti nap ba yo responsab la, moun sa yo kisa yo fè, yo toujou pase tout tan yo ap di nou leta dwe nou sesi, leta dwe nou sela, leta dwe agoch leta dwe adwat, pa gen pwoblèm wi leta dwe, men konbyen fwa ou konn tande yon otorite nan peyi a pale sitwayen an de responsabilite l de devwa l anvè peyi l, leta dwe w men ki devwa ou menm anvè leta a? Paske bagay la senp, si sitwayen yo pa travay, kòman leta pral fè fonksyone? Leta pap ka fonksyone. E se youn nan bagay ki fè w wè nou vin gen leta visye, leta mandyan, leta saf, leta nan eta sa. Tout sa pou nou fè, se mande pou n al mande. E sa ki vin pase, mandyansite a tèlman vin rasinen nan nou, menm si nou gen posiblite pou n fon bagay, Nou prefere rete nan kras la menm pou n montre yon lòt ke zafè nou pa bon. E lè ke gon moun k ap batay pou ke nou kapab pran responsabilite pèsonèl nou, goumen ansanm avè nou pou n plante, goumen ansanm avèk nou pou n travay, kisa nou di, nou di moun sa se diktatè jiskaske nou arive mete fen nan lavi l. Pèp ayisyen fò w konprann sa. Donk, menm jan leta li menm gen bagay li sipoze ba ou, men ou menm tou gen bagay pou fè pou leta. Se pa sèlman chita la pale sitwayen an de dwa l, dwa l, dwa l, li gen devwa anvè peyi a, li gen devwa l anvè fanmi, li gen devwa anvè leta. Fòk ke li pran responsabilite paske lè kò nou peyi chak grenn moun pran responsabilite pèsonèl yo ou pa ka gen ensekirite. Lajistis pa ka pa fonksyone, ou p ap gen mòd leta sa a. Ou pa fouti genyen l. Ou pa ka genyen l vre. Ou p ap gen mòd leta sa a lè ke chak moun chwazi pran responsabilite pèsonèl yo. Paske bon m ekspike w yon bagay. Moun ki nan tèt peyi a, si lakay li li pa t leve, Pou ke yo ta aprann li pran responsabilite l. Kisa w wè k pase? Imedyatman l rive nan tèt peyi a, li vin enkapab premye sa l fè li detache l de fanmi l, paske responsabilite familyal la l pa gen bagay konsa l pa leve ansanm avè l. Donk si nou menm antanke sitwayen ki wè leta demisyone fòk ke nou konprann tou ke nou dabò nou demisyone depi 1900 jamè. E si nou kapab fè remak la kisa nou sipoze fè Premye bagay se pran responsabilite pèsonèl nou e nap gade si nou pap ka dirije vòlè sa yo k la a. Paske malgre w tande yo fè gwo etid, paske pèp ayisyen, ou ka fèt pòv, se fòt paran w men si w mouri pòv se fòt pa w. Donk an se sans, si le, si ke w leve, ou jwenn yon sosyete tèt anba, ou gen chans fè gwo etid, ou vizite gran peyi, ou wè kòman peyi fonksyone, ou wè fanmi fonksyone. Donk si ke w vini w fè pi mal, Sa se san volè ou gen sa se expo ou fè ou merite peye pou sa. Donk, frè se sè byen eme, imedyatman nou chwazi pran responsabilite pèsonèl nou, pa gen moun ki dwe nou anyen, nou konnen fòk nou leve pou nal travay, sou fon ti moun fòk ke ou metel lekòl, donk kounya la, si ke leta li menm li pa chwazi konstwi lekòl m pa kache di w moun sa pap ka rete nan tèt peyi a paske ou pran responsabilite ou di fòk pitit ou al lekòl e ou travay pou gen kòb pou ke ou peye lekòl pitit ou se leta ki pa pran responsabilite l pou l konstwi lekòl paske fòk li konstwi lekòl pou nou donk kounya la si li menm li rete l ap kalbende se bagay vòlè l ap jere donk lè sa w ap kapab mache sou yo pou ke ou derasinen moun sa yo paske yo refize pran responsabilite yo Donk si jounen jodi a nou wè yo demisyone se paske nou menm dabò nou demisyone pa rapò ansanm avèk responsabilite pèsonèl. E ou kapab wè pèp ayisyen kòman dirijan yo reflechi. Anvan pale nèg la te pase nan leta, ou gen 10 kay pa vre, ou gen 20 kay. Men kou pou te fon bagay pou peyi a, woy, se entèl ki te bloke m. Kòman ou te fè fè kay la? Kòman ou te fè fè l? Nèg la genyen bank li nan peyi aletranje ki gen konbyen milyon. Men kou pou l te konstwi 3 twalèt bò lakay la, pou moun nan zòn nan k ap poupou atè, woy se entèl ki te bloke m. Men lè w t ap leve kòb la pou w al mete lòt kote a, kiyès ki te bloke w? Donk, moun ki pè pran responsabilite pèsonèl toujou ap chèche yon ekskiz, toujou ap batay pou ke yo kapab lage responsabilite a sou do yon lòt. Ou pa toujou wè sa nan peyi Dayiti? Poul nèg la mete sekiritel tou lentènasyonal. Pou nèg la dirijel tou non se pa li se blan. Tandiske lap batay poul pran pouvwa. Men se kwa listwa. Donk moun ki pè pran responsabilitel toujou ap batay pou ke li lage responsabilite a, lage chay lap chèche yon lòt moun poul akize. Donk medam matmwazèl se mesye, jounen jodi a, nou menm ki jèn ki aple pou vin paran, ou menm ki paran, pran tanw pran sanw. Eksplike timoun yo, avan menm Leta dwe yo, yo dwe Leta. Menm jan Leta genyen devwa anvè yo, ebyen ou menm tou ou gen devwa ou anvè peyi ou. Fòk ke w travay, fò w pran responsabilite pèsonèl ou. Si ke w rete nan yon zòn, gon pil fatra ki monte 17 tèt wotè, ou pa ka di m se Leta ki pou degaje li vin retire l tandiske se nou k fè fatra nan zòn nan. Si kò w fin ranmase fatra, majistra a kounye a pa pran responsabilite pou voye machin pou retire l, m pa kache di w lè sa, ale devan kay majistra a depoze yo. Men w kite tout fatra gaye tout kote pou w gen chans pou w kanpe sou fatra pou w ap di, gade w pa wè jan w peyi sal kiyès ki fè l, leta k fè l? E nou menm nan zòn nan w k fè fatra a? Si ke w ap pwòpte zòn pa w la, ou pran responsabilite pèsonèl ou pwòpte zòn pa w la, epi lè lapli tonbe, gon lòt zòn li menm se fatra sèlman k ap desann vini, ebyen, fòk ke w al nan meri a pou fè majistra konprann fatra sa yo k ap plede soti lòt kote vini la a, Fòk ke majistra lòt komin nan ou pale ansanm avèl poul pran responsabilitel. Depi lapli tonbe fatra pase desann li vin nan komin nou an nap ranmase tout fatra nal videl lakay li. Pase nou menm nou pran responsabilite pa nou pou ke nou kenbe vil pa nou an pwòp donk yo menm tou fò yo fèl menm jan. Imedyatman pèp ayisyen, gwoup sa kòmanse fèl, gwoup sa kòmanse fèl, gwoup sa kòmanse fèl. Ebyen rapidman wi chanjman ap fèt. Donk si tout fwa ou menm ou pran responsabilite pèsonèl pa ou, vwazen an pran l lòt la pran l, yon nonm pa ka responsab nan peyi a pou l pa pran responsabilite l non. Bon w pran responsabilite w ou di fò pitit ou al lekòl, li menm ki nan tèt peyi a, li pran tout fanmi l li voye aletranje l pa deside konstwi lekòl l ap ka rete? Non monchè nèg sa se pou pranl pou mete dèyèl nan recho e lè sa wap gen rezon paske son parazit li ye donk premye bagay nou gen pou nou fè antanke pèp se batay pou ke nou pran responsabilite pèsonèl nou e medam matmwazèl e mesye se nan dosye sa ou wè Jovenel Moïse arive asasine konsa. Paske lè w nan yon peyi, fòk ke ou batay pou peyi a kapab sekirize tèt li. Fòk ou batay pou ke genyen santral elektrik, sant jemo plas, pou ke gen kanal irigasyon ki konstwi pou moun kapab manje. Men pa bliye gon ti gwoup visye ki toujou vle pou nou rete nan kras, a nenpòt mil goud, yo ka achte nou pou yo fin ansanm avè nou. Men malerezman jiskaprezan, Medam, matmwazèl e mesye, byenvini nan Ayiti, peyi spesyal. Frè e sè byeneme, nou konnen se desanm, se moman m ap keyi pwa kongo, e non sèlman sa tou, se moman m mache nan anpil maryaj, m pa kache di nou sa. Nan mache nan maryaj pèp ayisyen, epi. Ou konnen, dèfwa legliz la tèlman gen anpil moun, mwen m renmen lè m rive nan maryaj la bonè, pou m jwenn tout dosye yo nèt, e pa moun k ap vin di m, pou m gen tout imaj, lè madan marye te antre tout bagay nèt. Dèfwa, lè m ale nan maryaj yo, se aprè kilt, donk, m konn rive sèvis poko fini epi m tou rete m ap asiste sèvis annatandan legliz la debarase epi pou moun maryay yo antre. Sa ki pral pase frèzesè nan mache mache nan maryaj, pandan pou kòmansman desanm lan la m gentan fè divès eksperyans. Gen legliz k ap bay sent sèn. Men, nan chak legliz sa yo m pase, gon chante yo chante. Lè m pase nan legliz katolik, m pa fin konn chan byen non, men m kwè chan di konsa, Pou jiskaske sèvis la fini m pa konprann anyen nan sa yap di nan chante a. Pa wè la yo, pa wè la yo, pa wè Nou dwe nou dwe panse se manti map ba nou. Sè José, chante mizik la. Ann tande pèp a. Se pase m te record on ti bout pase mwen lèm pa bor isit m ba nou son m ba nou imaj. Ann tande koman sè a tap chante. Son frè kap pase ki dim se pa konsa chante a di, se gloire a l'agneau, gloire a l'agneau, gloire a l'agneau, kòman sa di? Crucifié, konsa mizik la di. Epi sè a menm, sè repran chante a pou nou silvouplè. M dou m gon semèn map chache sans chante a pèp ayisyen m paka jwenn li Antouka jan m toujou renmen di l Ayiti dictature c'est la perle des Antilles Ayiti demokrasi c'est la République des coquins sèl vòlè yo kap rete Qui vivra verra Qui mourra caquera Mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale map kitew nan bra papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab protejew baw lavi ak la sante bonjour bonswa tout moun non pa mwen se fouco e nap kwaze nan lòt video au revoir à la prochaine bizou bizou one love.